Jenèz chapit 13 Separasyon Abram ak Lo plis meditasyon Abram kite peyi Lejip, li monte nan nò ansanm ak madanm li ak tout sa li genyen. Lo, neve l la, te la avèk li tou. Abram te rich anpil. Li te gen anpil mouton, anpil kabrit ak anpil bèf. Li te gen anpil lajan ak anpil lò. Li vwayaje jiskaske l rive bò Betèl kote li te monte tant li anvan an, ant lavil Betèl ak lavil Ayi. Li tounen kote li te monte yon lotèl premye fwa a. Li fè sèvis pou Bondye ankò. Lo menm, neve ki t ap vwayaje ansanm avèk Abram lan, te gen mouton ak bèf pa l tou, li te gen moun tou avèk li. Peyi a te vin twò piti pou yo de a rete ansanm, paske yo te gen twòp zannimo pou bay manje. Se konsa, te vin gen yon kabouya ant gadò mouton Aram yo ak gadò mouton Lo yo. Lè sa a, se moun Kanaran yo avèk moun Ferezi yo ki te rete nan peyi a. Aram di Lo konsa. Monchè, se fanmi nou ye. Pa gen rezon pou nou gen kont yonn ak lòt, ni pou gadò ou yo gen kont ak gadò pa m yo. Men tout peyi a devan nou. Ann separe. Si ou fè bò dwat, m ap fè bò goch. Si ou fè bò goch, m ap fè bò dwat. Lo voye je l toupatou, li gade plenn Jouden an byen gade. Tout plenn nan rive jouk zo a te wouze nèt ale. Jaden yo te tankou jaden Senyè a, tankou nan peyi Lejip. Lè sa a, Senyè a pa t ankò disparèt lavil Sodòm ak Gomò. Lo chwazi plenn Jouden an pou li. Li pati nan direksyon solèy leve. Se konsa de mesye yo te separe. Abram rete nan peyi Kanaran, Lo menm al monte kay li nan mitan lavil yo ki te nan plenn nan. Li monte kay li bò lavil Sodòm. Moun Sodòm yo te move moun anpil, yo t ap fè anpil peche kont Senyè a. Lè Lou fin ale, Senyè a di Abram konsa, Kanpe kote ou ye a, voye je ou toupatou nan tout direksyon, nò, sid, Lès, lwès. Paske mwen pral ba ou tout tè ou wè a pou ou ak pitit pitit ou yo pou tout tan. Mwen pral ba ou anpil pitit pitit. Si yon moun ka konte tout grenn pousyè ki sou latè, l a rive konte pitit pitit ou yo tou. Bon, Kounye a, ou mèt pwomennen mache nan tout peyi a, paske se ou menm mwen pral bay li. Se konsa, Abram ranmase tout zafè l, li vin rete bò pye bwadchenn Mamre yo, toupre Ebwon. Se la li bati yon lotèl pou Senyè a. Amèn. Amen. Istwa sa a anseye nou nou dwe fè tout sa ki depann de nou pou n evite divizyon. Abram, pou l te ka evite twòp diskisyon ak divizyon, Li te di neve li Lo, Monchè, se fanmi nou ye. Pa gen rezon pou nou gen kont youn ak lòt, ni pou gadò ou yo gen kont ak gadò pa m yo. Men tout peyi a devan nou, an n separe. Si ou fè bò dwat, m a fè bò goch. Si ou fè bò goch, m a fè bò dwat. Sa se yon egzanp nou dwe swiv a chak fwa ta gen yon mezantant ant nou menm ak yon pwochen nou. Nan Ebre 12, vèsè 14, men sa l di, Chache viv ak kè poze ak tout moun. Mennen yon lavi a pa pou Bondye. Si se pa sa, pa gen moun k ap wè Senyè a. De menm apotre Pol di nan 1 Korentyen premye vèsè 10, Frè m yo, men sa m ap mande nou nan non Jezikri Senyè nou an, Tanpri, mete nou dakò sou tout bagay. Pa kite divizyon mete pye nan mitan nou. Okontrè, se pou nou viv youn ak lòt. Mete yon sèl lide nan tèt nou, se pou nou tout gen yon sèl pawòl. N ale pi lwen nan Jan 13, vèsè 34 a 35, ki di, Men, m ap ba nou yon kòmandman nouvo, se pou nou yonn renmen lòt, wi, se pou nou yonn renmen lòt menm jan mwen renmen nou an. Si nou yonn renmen lòt, lè sa a tout moun va konnen se disip mwen nou ye. Amèn wi. Kite m repran l ankò. Si nou yonn renmen lòt, lè sa a tout moun va konnen se disip mwen nou ye. Abram te fè tout sa ki depann de li pou l te evite divizyon ak neve li Lot. Paske divizyon. Se yon bagay Bondye rayi. Nou menm k ap viv ansanm nan Kris la, fòk nou evite bagay ki fè nou divize ak frè nou, kil an swat ensi.